Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon deja trè bon dimanche an notre compagnie. E deja nap swete w pou pase yon trè bòn semèn, veye sou tèt nou paske e semèn sa se yon semèn boulvèsant, se yon semèn politik aparamant men, yon maksimòm de prekosyon kòm mwen toujou di nou sa. Paske yè swa mwen chita, m just ap gade yon seri de mesaj, mesaj kap vin jwenn mwen, m dòmi avèk yon moral vrèman ba. Se petèt lè m leve dan la matine, m kòmanse reprann mwen paske m tèlman jwenn enfòmasyon, moun ki mouri isit, sa a mouri lotbò, yo fèk tire yon nèg la, nèg 400 mawozo ap bay pwoblèm, nèg matisan ap frape, men moun ki mouri. Mezanmi, finalman peyi sa li pa kapab ankò. Peyi a pa kapab. Bon, tèlman gen enfòmasyon nan emisyon sila a, m gen presyon ke ou oblije rale ti chèz ba w, epi. Pou kapab tande tout enfòmasyon yo, nap kòmanse pa dènye enfòmasyon yo jiskaske nou remonte nan premyè enfòmasyon yo. Ekoute y a Odonel Maximen, ansyen konseye prezidan Jovenel Moise, li mouri apre li fin resevwa plizyè bal anba men endividi yo pa rive idantifye. Sa se pase samdi apre midi 5 fevriye 2022 an e sa pase nan poto prens pandan li tap rantre la kay li nap raple Odonel Maxime ki gen ti non gate dodo te manifeste lide pou ta kapab vin kandida pou pos senate nan departement du nord. Problem? Awè. Set istwa de moun kap tonbe ebyen fòn di ke bagay sa a li bay anpil tèt chaje. Bagay yo difisil nan peyi Dayiti, il fo dire ke yèswa genyen yon polisye 22 zyèm pwomosyon li mouri e fason li mouri an se nan yon sikonstans vrèman dramatik sa se pase. O nivo de zòn Mère Boudon, nèg ak zam yo pa rive idantifye voye bal sou yon machin. Donk genyen yon vòys ki ap sikile atravè lè rezo sosyo fezan kwa ke ebyen moun sa yo ki tire a se bandi la ki yo menm tire ebyen se yo te sou pwen pou fè yon kidnaping. E pi ben genyen kelke pèsòn ki yo menm kanpe an entèpozisyon e pi sa w tande a la lòbèy pete nèg yo voye bal ebyen. Polisye sa li menm li fè pati 2 moun sa yo ki mouri sou ap gade foto a nan machin nan. Mezanmi se vreman triste gen youn nan moun yo ki gon gwo twou nan tèt li telman nèg yo asasinen 2 mesye sa yo pami yo gen yon polisye ansanm avèk anpil kout bal humm anpil moun ap mouri nan peyi a. Pandan se tan fòn di ke bandi 400 mawozo nèg yo eske. Se furye yo furye paske ekoute menm lè nèg yo m ta kapab di yo pran kontwòl kwa dè bouke a se vre men fòs legal la toujou kontinye ap bay pwoblèm e pa bliye sèl objektif fòs legal la ki se la polis se arive m ta kapab di demantle mesye sa yo paske sa te rive yon premye moman kote ke la polis te gen opòtinite pou te kapab antre nan baz 400 mawozo, men yo pa t rete. Se kòmsi m ta kapab di w gen yon nèg k ap ba w pwoblèm, epi w ap veye w ap veye, epi yon bon maten, ou debake avèk klan w la nan zòn nèg la, ou di bon misye si l gen kan, parèt figi l, epi nèg la tou mawon. Epi lè w ale nèg la retounen, li kanpe an gwo nèg ankò. E lè sa a, baz li vin ranfòse. Ebyen se sa ki rive ak lapolis. Ansanm avèk mesye 400 mawozo yo, genyen 2, m ta kapab di pote bourik te fèt nan baz 400 mawozo a, e jounen jodi a la a nèg yo pa kite lapolis antre nan baz yo ankò. Men, tande m ap di nou sa, gen yon bagay pou nou imajine. Lè yon polisye mouri toujou, sonje m di nou sa, sa fè plis bri ke lè yon bandi mouri. Pa egzanp, si son gwo bandi k tonbe, ebyen, nouvèl la ap gaye, touswit. Men, si bandi a li menm li pa gen non aparaman, ben, pèsòn moun gen dwa pa konnen si l mouri. Men fò n di ke gon bagay kounye a ki ap jwe ni nan avantaj bandi k ap touye lapolis, ni nan avantaj lapolis tou k ap kwense bandi, k ap bay bandi kout bal. Enfòmasyon ki tonbe se ke mwen wè genyen plizyè machin kap boule. Foto, byen sur, se pa video. Ebyen eh dejan fon kwa ke se ta mesye 400 mawozo yo ki yo menm ap boule machin sa yo nan blòk Duval. Si se vre, premye kesyon pou ta kapab poze tèt ou, pou ki sa nèg yo ap fè sa? Eske se fache yo fache? Eske se lapolis ki gen yon ti... avans sou yo epi yo furye yo di ekoute bon nou menm nap pote bouye an granmoun oubyen eske se yon lòt bagay bref map chache plis enfòmasyon sou dosye sila pou m kapab jwenn plis detay pou savwa eske se mesye sa yo ki boule machin yo vre e poukwa a wè poukwa si yo fè sa pou ki sa ebyen genyen nou wè te gen enfòmasyon ki di ke gen yon polisye k tonbe. Se avan yè je kwa wi avan yè Men eske nou konnen tou Lè m di nou bagay yo jwe pou sou rezo sosyo yo Quand on tue un policier et que la photo devient virale Ebyen y ap di tèl gwoup bandi touye yon polisye Men kan lapolis tou li mennen yon operasyon Li touye kèk bandi Foto yo wap gen chans wè yo tou obyen video yo wap gen chans wè yo paske yap trè viral sur lè rezo sosyo. Tande byen, genyen yon video men m pral fè nou tande voice la, se voice la ki pral pèmèt ou konnen moun ki mouri a kòman li rele, E moun kap pale a tou eske son polisye liye obyen son sitwayen men enfomasyon fè kwè misye se nan baz 400 mawozo. An ale. M gen presyon lanmo sa deranje misye o pwen ke li filme menm vizaj li. Ti pati kote lap filme vizaj li an nap ka wel men kote mo a ate a e ke misye li menm lap kriye a nou ap selman tande pati sila. M pral ba nou. Tout sa map di nou la eseye nou menm fè dekont lan. Tande byen wi Ann al wè Bal pete Yo simen bal sou nèg yo Misye li menm li pa pèse Ebyen lòt frè l la pèse Ann al tande Epi gade yon ti bout nan videyo a Mesye yo pran men wi mesye Nan fas mwen nèg yo touye a mesye Mesye nan fas mwen wi mesye Nèg yo vide bal sou mwen Kouwè kaka menn On a tue Cangé! A wè on la tiye yo asasine cangé anba kout bal e son frère ebyen li lage an sanglo li pat kapab kenbe larm ankò ebyen genyen lòt video toujou video sa a m ta kapab di gen 4 nèg ki alonje sou sòl la kap benyen nan san e nèg sa yo m ta kapab di enfòmasyon fè kwè se ta blòk zòn bò anbasad amerikèn yo pèdi lavi yo nan zòn tritye konsa e moun ki ap filme ti bout videyo sa a ebyen yo ta fèl konprann ke nèg sa yo se ta alye vitelòm men nèg sa yo mouri yo gen ti nimewo yo mete sou yo se kòm si nimewo di identifikasyon gen 90, 86 m pa voye moun al jwe bòlèt non antouka men mesye sa yo ekoute kanton fè lapèl nominal y ap reponn absan. Pap dakol. Bon jan bagay la ya e ti chou e taba taba e bò zòn mò anbasad zòn taba tout ye enbe depi wè sa se nèg vitelòm yo tèt chaje ayy men kòman men kòman lavi jèn gason ye wi bagay la pa dous menm non yo anpile la men bagay mesye Ebyen se solda yo e batay yap batay batay. Mwen gen yon lòt mòd sèt. Tèt chaje. Sa yo t solda tou. Genyen video yon nèg ki fè aksidan li santim kwè vye bouda ken men eske se nan departeman de nip oubyen departeman di sid paske la pèsòn ki ma anvwaye la video donk li dim li pa vreman konnen kote aksidan sa a fèt paske Bagay la te tèlman ap bouyi yèswa, te tèlman genyen enfòmasyon, a la segond ou jwenn yon enfòmasyon e ou transmèt li ba yon moun, a la segond moun nan jwenn enfòmasyon an tou, li retransmèt li ba ou, se kòm si, ben, li pa menm gen tan pou l ekri pou l di w kote sa pase paske bagay yo te anpil yèswa, donk, m pral chache konnen ki kote aksidan sa fèt, men ekoute, sitwayen sa li menm, se nan aksidan sa l pèdi lavi l, se tris. Gen yon videyo ki siyoplonbe m anpil. J'ai eu la chance de regarder la vidéo une partie de 30 secondes nan video sila kote ke tifi a pran bal nan pwatrin nan. Nou sonje sa? Hier, sa se pase hier kote ke, avan hier swa bien sur, kote ke bandi yo vini, kidnapping mal pase. Yo vide bal, ti pitit sa ki tap pran dlo nan yon koridò, li pran bal la nan pwatrin li, kòman l mouri? El a 16 ans, eske se li ki ta dwe mouri? Men ekoute, se li menm ki pase. Bal la, depi yo tire l, li plis anvi al chache po moun pou li antre. Nan batay ki te genyen lòt jou a la, pandan mesye G9 yo pran lari an, genyen yon elèv. Nan, kòman yo rele lekòl sa a mezanmi eum, nan JB Damien e ki li menm pran bal pandan nèg yo t ap tire bal la frape yon kote l al antre nan tòl lekòl la epi elèv la pran bal jis anndan lekòl la mezanmi. Donk bagay yo vrèman difisil, se dur sa k ap pase nan peyi Dayiti donk la pèsòn youn nan kondisip yo voye foto a ban mwen. pou di ke men sa kap pase, donk misye pran bal la nan jarèt, men bal la pa fè trò gwo enpak, paske, ekoute, li frape yon kote, li vin pèdi fòs, e pi, lè l pase nan tòl la, lè l vin desann nan, li pa gen trò fòs. Men ekoute, si son bal ki te nik desann direktman, donk, misye te kapab pèdi jarèt la. Men ekoute, erezman, fòn di, ebyen, se konsa. sa vin pase. Genyen euh 2 video e 2 video yo ap fè yon sèl. A chak fwa wè gen 2 3 bandi ki tonbe ou di tèt ou bravo la polis. A chak fwa ou wè bandi ap simaye dèy nan mitan popilasyon ou di la polis souke kòw. E o pwen ke ou konn di la polis. Ou genlè pap fè anyen serye. Gon kesyon pou poze pandan kelke fwa wap di la polis lan li parèt trè pasiv, li fè prèv de laksism pa rapò ak ajisman bandi yo. Gon lòt kesyon pou poze tèt ou. La polis se a zong ni lap goumen tande. Yo konn voye nèg yo nan operasyon, nèg la genyen sèlman 10 grenn bal. Sa w voye la li fè. Operasyon? Bon, m pap fè deba sou kesyon sa yo, men m ap sèlman montre nou nan ki kondisyon polisye ap travay. Nous allons nous rendre en province dans le département du Sud. Regardez ça. Nou wè men kabann polisye ap dòmi. Ok? Nou wè yo? Nou wè l. Men kabann polisye ap dòmi. Men sitiyasyon komisarya yo a. Ok, men responsab komisarya. Enspektè Tonton Joseph ale. M travay yo a lontan. M pa t responsab yon sèten tan. Men m te adjwen. Lè w pa mèt kay, gen de bagay ou pa ka di, gen de bagay ou pa ka fè. Jodi a m vin mèt kay, m ap oblije mache, mande, fè sansibilizasyon pou m gade kòman moun yo ap rale de m. Jan Andemag ap montre nou an, sa a se chanm yon polisye. Kèlkeswa jan sa ye, nou ka konprann lakay yon polisye se pa konsa l dòmi. E lè polisye a vin nan l fè 8 jou, fè 15 jou, se konsa l dòmi. Komisarya a gen gwo ijans ladan l. Li gen yon ijans kouran, li gen yon ijans lakou. Lakou m pa bare. Ou fè dèyè a la, w ap jwenn twa, kat, senk kochon k sot nan savann nan ki vin manje nan lakou a, yo fè tout sa yo konnen, nou konn prensip la yo deja, lè kochon pase yon kote, sa l fè? Kabrit vini se konsa l ye. Komisarya depi aprè matchou li lage tankou yon savann. Pesonn pa voye je sou nou. Men etan done komisarya a se batiman pou polisye rete lè yo vin travay, men se komisarya Iwa l ye. Alò moun Iwa nan bon kè yo, nan pitye yo, nan lamezi ou yo santi yo ka ede nou, yo vle ede nou, n ap resevwa li a de bra ouvè. Kòm nou fè ti pale sa a la a nou gen pou nou pale ankò, m pral montre nou eta. Kèlke batri nou te genyen nan komisarya a, jan yo defektye, jan yo eklate, jan yo kraze, m pa gen kouran. Pafwa telefòn mwen, se ka moun nou al chaje. Sa w ap gade la a, se batri nou te genyen yo a. Batri, lè m te fenk vini, m te jwenn 8 batri. Men nan 8 batri a te vin gon pwoblèm regilatè, batri rete l eklate, batri kraze, vin bay kouran ditou ditou ditou ditou ditou. M gen pano solèy, m genyen 6 pano 315 wat, m genyen yon gwo invètè ki bon, men apre sa m pa gen anyen ankò ditou ditou ditou. Pa gen anyen ankò ditou ditou. M gen yon ti invètè ki sou 2 vye batri. Si solèy la bese, li tou etenn. Li ka chaje telefòn, men fòk gen gwo solèy. Menm si te midi ou tande l rele, l etenn pou kò l, paske pa gen anyen ditou. Wi. Paske pa gen anyen ditou. W ap gade yo la, men y ap fè lafimen. Konprann? Y ap fè lafimen atè a la, y ap bouyi, sa yo pa bon. Lè w mete testè sou yo, yo pa menm ba w yon 1.5 vòl. Vwa m yo ta ba w 6 vòl. Se batri yo fini, E gen pafwa tou, gen de bagay ki pèt se neglijans, gen de bagay se mankman. Men, nan espas pa m nan, pandan yo ban m responsab la, m ta renmen pou bagay la chanje. Ok, kounye a la, n ap eksplike nou enpe de rezèvwa kote nou konn mete dlo pou nou sèvi. Lè dlo a vini tou, li pa dlo komisarya, li dlo tout moun. Tout moun ozalantou, tout konn pran. Li te konn bay ti dlo tou piti. Men apre tranblemanntè a li pa kenbe dlo ankò. Li pa kenbe okenn dlo ankò ditou ditou, menm si tiyo a vini li tonbe ladan l tou ale. Se doum sa a Rony wa prete nou, se ladan l nou fè tiyo a vini, se ladan l nou pran dlo pou nou lave, pou nou benyen, pou nou fè tout afè nou. Si gon moun nan rad avyon ale ladan l pou yon bokit dlo pou l benyen tou. Sa vle di pwoblèm nan yo anpil, yo konplèks, fòk gen èd. Fòk gen mwayen pou n gade si n te kapab renove komisarya. Kounye a la, nou pral montre nou kloti komisarya a ki tonbe depi matchou. Pesonn pa janm gade nou, yo pa janm di nou anyen. Sa kòm ti kay sa a, li gen yon pati se depo, li gen yon pati se kuizin. Lè nou di kwizin, se la nou fè manje. An bon grenn. Sa bon. Se la nou fè ti manje nou. Se la nou antann nou pou nou bouyi, pou nou kwit sa nou gen bezwen, sa nou ka manje. E konsa Ayisyen e la nou fè. Konprann? E sa l ye. Frantz Elbé, fò w di yon bagay. Anpil lajan ap bay nan lapolis la pou ransènyeman, e m pa kwè ke kòb sa yo depanse. Gen anpil lajan k ap depanse initil. Ebyen. Fòn fon bagay pou ki sa komisarya sa a nou pa ka reyabilite l. Gade kote polisye ap travay. Kòman w ta fè konprann ke pou yon nèg ap travay nan kondisyon sa a pou l bay rannman? M ta renmen konnen wi. Kòman w ta fè konprann ke polisye a anpil nan yo lè yo fin Bay tout ti sa yo gen pou bay la yo pa ka rete 10 a 15 mil goud nan men yo. Epi w vle ke pou nèg la bay randman? Gen nèg ki nan lapolis la la a k ap fè maji wi pou yo pa voye l nan operasyon. Paske l konnen si l blese, si l gen yon bagay ki rive l, y ap kite l pou kont li. Se li menm. Avèk fanmi l k ap an detrès, sa pa ka kontinye konsa. Bandi ap bay pwoblèm, polisye yo ap degaje yo. Ou wè sa yo ta fè? Men mesye, chanje kondisyon yo. L ap bon pou enstitisyon an. Antouka, mèsi lafanmi. Kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Epi apre, kèskonn di? A la pwochèn!